Ou pap rantre lakay li e ou pap ka fè okenn tranzaksyon a moun ki dan peyi Kanada. Si w gen de byen nan peyi Kanada, byen sa yo W ap pèdi yo otomatikman si w gen de lajan, de kont an bank, y ap jele yo. Di mwen, e Laurent Lamothe, lè w fin aprann nouvèl sa a, ak ki etadespri nouvèl sa a rantre nan zòrèy ou? Bon, premyèman, m ap salye w Guerrier, m ap salye tout oditè, oditris Boukante Lapawòl, e paske m konnen se yon gwo emisyon ki gen anpil ekout entènasyonal. locale et dans quatre coins, le monde entier. Donc félicitations pour ça. Et effectivement, guerrier, mais, mais après nouvelle là, que Canada, m'a levé hier matin, et puis m'a recevoir son WhatsApp, que sujet à des sanctions du, Canada, soi-disant parce que m'a financé gang, Ok, men lò ki premye enpresyon ou e lò lò resevwa nouvèl sa a? Bon gen 2 bagay, premyèman mwen twouve gen anpil lejète dan jan ke gouvènman Kanada a regle kesyon an, paske pou pran sanksyon kont yon moun, premyèman fòk ta genyen yon minimòm, yon minima denvestigasyon ki fèt, Fòk ta genyen yon rapò ki sòti, fòk ta genyen dè zendis, epi fòk ta gen yon motif tou. Paske mwen menm, m pa, m pa konnen. Laurent Lamothe, tout, anfen, tout moun konnen ke li te premye minis pandan 31 mwa. E si gen yon moun ki t ap trake gang, ki te dèyè gang, li byen Laurent Lamothe. Donk m twouve dwòl ke jounen jodi a gouvènman kanadyen an nan tout moun ki gen nan peyi a ki nan gang, nan tout moun ki gen nan peyi a k ap kape ki nan kesyon ki nan kesyon banditis epi se mwen menm k ap goumen ki fè ki fè pratikman tout Tout manda premye minis m ap goumen kont bandi, m ap ranfòse lapolis nasyonal Dayiti, epi se sou mwen Kanada jwenn mwayen pou l vin pran Ptak. Donk sa a se yon erè grav ke Kanada fè la a. Poukisa ou estime l se yon erè, piske ou menm ou fè pati de lekip bandi legal? Dayè, Michel Martelly prezante w kòm tèl, Laurent Lamothe bandi legal, tout ekip bandi legal yo l prezante yo, e li pa pran w pou kont ou, li pran w ansanm avèk Martelly. Sa vle di ke èske, èske nan strikti, nan montaj ke nou t ap fè, swa pou nou te gen eleksyon, swa pou ke nou te gouvène, èske nou pa t genyen nan ekip bandi legal la, nou pa t gen koneksyon avèk de bandi? Bon, pou m reponn ou kesyon sa a, premyèman, fò nou fè diferans lan ant yon chante epi yon videyo epi yon gouvènman. Mwen menm mwen pa t nan gouvènman, m pa t nan kesyon banditis e tout moun konn sa. Tout moun konnen pozisyon de Laurent Lamothe vizavi de bandi yo E sa a, m kwè ke tout moun ka rekonèt li, paske ou gen dwa, ou gen dwa renmen Laurent Lamothe, ou gen dwa pa renmen Laurent Lamothe. Sa se chwa pa ou. Men fòk ou, fòk ou dakò ke lè Laurent Lamothe te la, pa t genyen kidnaping, pa t gen zòn de non dwa, ou te ka pase Matisan Kèkal, ou te gen dwa sòti Kèkal, te gen vi noktin san pwoblèm, Te genyen touris ki t ap antre nan peyi a, ou pa t ou pa t pè pou yo ta leve w, paske ou konnen te gen yon lapolis ki te la pou ba w sipò. Donk, sa se son dè fè. Kounye a kesyon de bandi legal eksetera, mwen menm m pa. M pa janm m pa janm souskri ma lojik sa paske m pa janm. M pa bandi men m goumen kont bandi. Non men ou di ou pa bandi men nan men a lepòk lè y ap prezante bandi legal ou pat janm on fwa menm ou pat janm on fwa menm kòmsi swa pandan w te premye minis ou byen pandan w te nan ekip bandi legal Jan Michel Mateli prezante w la ou pat janm di klèman ke w pa ladann. Sa vle di ke, paske ou wè, ou wè la, petèt, Gen rimè tou wi, fè m fè diferans lan pou ou wi. On segond wi, n ap vin nan fè la kounya, n ap vin nan, nou pral vin nan fè la toutalè, men sa a se yon enfòmasyon, yon eleman ki ekstrèmeman enpòtan, li rekoni klèman ke Michel Martelly prezante bandi legal li yo, paske être bandit, cela veut dire exactement ce que cela veut dire, men ou pa t janm. Di le kontrè lè Michel Martelly tap prezante w kòm yon bandi e jodi an pa bliye nivo ekonomik ekip tèt kale a oubyen nivo ekonomik paw nivo ekonomik Michel Martelly ak e avèk tout kesyon gang kap vin gen jodi an si te gon pwomosyon kap fèt pou kesyon gang nou tout te asime l e jodi an yap eseye gade moun ki nan gang enben si non Laurent Lamothe figire nan lis kòmsi moun kap. Ok e kisa k rezilta yo depi lè ke m kite a eske sekirite a li ogmante eske moun santi yo pi an sekirite eske yo santi ke eske yo santi ke kòmsi m ta di w yo pa enkyete yo ka pran lari jan yo vle oubyen eske depi 2014 gon degrengolad donk il faut rester sur les faits paske les faits sont importants kounye a la kesyon de jeu de mots Ok de bandi legal nap pale de yon chans de yon chante dayè se yon sèl fwa kem tande ke Michel Martelly te referem a sa se nan yon mizik kel te fè mizik yon mizik taxi nan yon video donk la la la nap pale de entertainment nap pale de chante nou pap pale de bagay serye ki se jesyon peyi jesyon peyi son bagay serye ke li anon byen sè kem pral konsa. Ok ann vin nan ann vin nan sa ann vin nan sa ki pi serye a e. Mwen sonje nou sòm an 2013, alepòk te gen yon palmantè depite Dèlma Taba ki t ap endekse oubyen prezante de dosye kote l pale de 200 galil ke Salim Soukar te al pran pèsonèlman E de Galil sa yo, se ou menm ki te gen jesyon yo, se ou ki te fè kòmand yo. E, un peu plus tard, yo pral retwouve anpil nan Galil sa yo nan de baz, te menm gon Galil ke yo tal twouve jis nan peyi Jamayik. De san Galil sa yo ke Arnel Belizaire te toujou ap di ki disparèt, yo vin pran nan dwàn ayewopò a, pèsòn moun pa wè ki kote yo fè. E kisa w ka reponn de 200 Galil sa yo? Premyèman, mwen voye w talè a yon dokiman ke m retwouve nan achiv mwen, ki se yon dokiman de la Police Nationale d'Haïti, ki se yon accusé de réception et de livraison de pa 200 Galil, men 1000 Galil ke CSPN nan te kòmande pou la polis nasyonal dayiti donk kesyon de 200 galil ke anel belize ap pale a ok anel belize ap voye monte m pa pral rantre nan kesyon de polemik avek anel belize paske gen ankò yn fwa les faits restent les faits ann rete nan fè yo ann pa nan voye monte CSPN nan Gouvènman ke m t ap dirije alepòk la te konstate ke te genyen yon sitiyasyon kote polis lan pa t gen anyen nan men l. Dènye zam ke yo te kòmande, oke, bon dayè yo pa t menm kòmande zam, m kwè se zam lame dayiti ke yo te gen, yo te gen yon ekip de Viet e M1 avèk T65 nan men yo. Donk lè ke nou vini, Nou fè yon kòmann global pou Lapolis Nasyonal Dayiti. E nou fè kòmann global sa a pou egzakteman 15 mil pistolè Taurus ke n kòmande nan peyi Brezil. Nou kòmande 5 mil fizi 12 Taurus ke n kòmande nan peyi Brezil. Nou kòmande mil Galil nan peyi Izrayèl. pou inite espesyalize yo. Dayè, tout inite espesyalize polis nan Kowè jodi a, keseswa Eswat, bri, keseswa Simo, udmo, tout se kòmann, se nan kòmann Galil sa a, se zam sa a yo te nan men yo. Donk, te genyen, e la a n ap pale de an 2013. ok an 2013 polis lan resevwa anplis de sa CSPN lan te kòmande pou lapolis 5 blende sa yo rele ti magali yo bon jodi a la genyen 4 ki anpàn m wè se youn sèlman ki rete e answit nou te kòmande si m pa twonpe mwen 4 ou 5 kamyon dlo ok donk sa se te kòmand global la pou Lapolis Nasyonal Dayiti. Kounye a la a, pou m ba w plis enfòmasyon toujou sou kesyon de kòmann espesifik Galil la, ok, genyen yon sètifika definitif dakize de resepsyon ki emèt le 8 out 2013. 2013 pou kantite de 300 galil. Donk sa se dat egzak avèk modèl galil ke yo te resevwa yo e ki ban yon total de 1000 fizi galil ki resevwa nan direksyon lojistik lapolis lan e Document ça a signé par le directeur de la logistique, M. Yves Stock, alias Chupa, qui fait le, jeudi 8 août 2013. Donc ça, c'est pour nous répondre à vous pouvez monter, bluff, et puis une campagne médiatique de bas niveau. ok epi moun pa menm pran tan pou yo dokimante yo menm tout dokiman yo la yo disponib bon dayè m pral poste dokiman sa sou kont sou kont twitè mwen tout moun ka ap wè li tout moun ka ap apresye pou wè kalite manti kalite manti. ke y ap bay depi, depi, m te ka di depi lè m kite Primati a. Depi lè m kite Primati a paske lè, paske, eskize m egere, lè m te, lè m te nan Primati a fò w konprann ke m t ap mennen yon batay kont plizyè gang mafya, kont plizyè rezo mafya. Plizyè rezo mafya m t ap goumen kont yo. M t ap goumen kont mafya kontrebann, Pa pa bliye ke premye fwa m al sou, lè m fèk monte kòm premye minis, premye batay la se te sou fwontyè a ke n ale. Ok, nou monte yon task fòs anti kontrebann ki te gen plizyè inite ladan l, avèk plis ke 40 polisye pou te kontwole, pou te kontwole fwontyè a. La prèv, resèt dwanyè yo te ogmante konsiderableman. Answit, nou te mennen yon batay kont, kont, kont gang. Avèk kidnaping, dayè kidnaping nan te vin a yon nivo prèske a zewo a epòk sa a. Donk te gen yon travay ki t ap fèt kont yon seri de rezo mafya nan peyi a. Dayè, m panse ke tout moun ka rekonèt li, de nan pi gwo rezo mafya yo te vin demantle sou gouvènman nou an, ki te rezo Sonson Lafamilia, d'un kote, d'un autre côté, Clifford Brandt, Donk mesye sa yo ok lapolis la se pa menm gouvènman se lapolis la ki tap fè travay li ki te idantifye mesye sa yo nan dè aktivite louch epi yo mete anba kòd. Laurent Lamothe e Clifford Brandt te sove. Mwen konn istwa a, li yon ti jan frèch nan lespri oditwa Boukante Lapawòl yo, piske n fè rapèl la de trè souvan. Men, yo pa fokis sèlman tou sou kesyon de finansman gang oubyen asosyasyon gang e ot. Yo pale tou de blanchiman darjan, blanchiman davwar. E tou sa yo e mwen konnen ke w te premye minis bon depi yon sèten tan ou pa ou pa bon ou pat nan peyi avan men aprè tou ou kite peyi an e eske kanada pa gen ankèt lap mennen sou ou sou de byen ke w genyen de richès ou ta fè nan peyi an paske yo pa yo pa rete fokis sèlman sou kestyon de. De kesyon finansman gang e wot, men gen lòt akizasyon tou ke yo mete tankou blanchiman davwa e pi gen lòt kesyon ankò. Pase mwen menm pa vle fokis sou sa sèlman. E kòm ou te premye minis, an tèm de sa w genyen e envestisman ke w ap fè, èske se pa de lajan ke w pran anndan peyi an e pi w al envesti l de lòt kote? Paske yo gade tout paramèt sa yo. Bon, Guerrier m ap reponn ou ak kesyon sa a trè senpleman. Yo yo pran de ou twa akizasyon epi yo mete l epi epi yo yo epi yo mete l pou tout moun. Donk ou gen 9 moun sou lis la, 9 moun ki ki trè ki trè diferan youn de lòt. Ou genyen de de de zansyen prezidan e ma la a m p ap pale ni pou ansyen prezidan, ni pou ansyen premye minis, ni pou ansyen palmantè, senatè, m ap pale pou Loran Lamòt. M ap di w sa m renmen, mwen konnen Ok e sa mwen mwen di w ke m konnen an se ke Kanada sòti avèk de sanksyon ke yo di ki ki se prensipalman finansman de gang ame nan peyi a e alòske yo poko gade lè w fè yon akizasyon konsa omwen fò w ta fè yon ankèt E sa a se sou non eta de dwa fò w fon ankèt. Lè w fin fè ankèt lan, ankèt la ap ba w kounye a la yon seri de moun, sitou an 2022, an 2022 li trè fasil pou fè sa yo rele trasabilite dè fon. Sa vle di ke si yo di ke w ap fè blanchiman, pa gen pwoblèm, y ap di ok, w ap fè blanchiman, men kiyès ki nan blanchiman an, ok, men nimewo kont ki ki poko ap sèvi pou fè blanchiman an, men kiyès ki resevwa l, epi a kèl fen ke yo resevwa l. Men w pa kab rete w fon plon gaye ou fon bay anlè epi w di ke w ap fè blanchiman oubyen oubyen ou nan finansman gang. Mwen mwen menm se pou sa ke mwen fè yon kominike jodi a m mande yon bagay ki byen senp. Nou di m ke m nan finansman gang, trè byen, mwen di se archi fo, m di ok, ki gang? Kilè m finanse gang yo? Kote gang yo ye? Answit, vin avèk yon prèv piblik. Dayè, m pa menm vle ke yo kenbe l prive, m vle ke yo mete l piblik. Men kòm yo pa gen prèv, yo pa gen endis, yo pap genyen l. Donk mwen menm mwen di w e mwen di nasyon an ke la a pratikman. Mwen twouve ke Kanada fò l verifye sous enfòmasyon an. Paske sous enfòmasyon an se yon sous ki klèman ba bezwen ap bay yon diskredi politik ok bay Laurent Lamothe a yon seri de lòt moun. M pa konn e m pa pale pou lòt moun. M ap pale pou Laurent Lamothe. Ban m mande w sa a. Ban m mande w sa a. Paske nou rete 2 dènyè kesyon. Men Laurent fòm di w klèman ke sa w ap di la nan radyo a la, sa w ap di nan radyo a, sa petèt ou te di maten an dan Metropole, li pa pral chanje e desizyon Kanada a, ou konn sa? Mwen menm, sa ki enterese m, se laverite. Non, non, non, men èske w te konn sa? Non, èske w te konn sa tou? Sa vle di ke vin nan radyo, pale nan radyo, li pa p chanje desizyon Kanada a? Non, men se pa, se, ban m di w, Guerrier, yo, Kanada a aplike yon desizyon ok sou yon ofisyèl ayisyen ok san san yon ankèt san yon envestigasyon serye san yon rapò non yo ou pa ka di san ankèt ou pa ka di san ankèt fò tann fò tann non non non non si e nan yon tribinal pou al di sa tande tande èske ou dakò ke fò tann ou poko gen dosye nan men w yo poko ba w anyen ou poko fè demand dosye sa vle di ke tann dosye a vin jwenn ou mwen mwen fon demand dosye mwen mande ke yo met dosye a piblik e sa m di. Mwen fè yon demann. E mwen mande anplis de sa, anplis de sa mwen mwen mande, anplis de sa, mwen mande non sèlman sa pou ke genyen yon ankèt entènasyonal nèt ki fèt sou kesyon finansman gang an Ayiti. Premye moun ki te mande ankèt sa a se mwen. E m reyitere demann nan ankò. Paske tout moun konnen kiyès ki nan piflan. Geye, tout moun konnen kiyès k ap finanse gang nan peyi a. ok tout moun konnen gang yo yo menm yo pi medyatik ke menm gouvènman an li menm e gang yo menm plizyè fwa yo pale yo di men kiyès kap finanse yo ok donk ann pa pran ann serye nan sa nap di a sin bezwen fon bagay serye fò nou rete konsekan avèk tèt nou èske Laurent Lamothe angaje anndan peyi a jodi a tout moun konnen kiyès ki kreye gang yo E eske Laurent Lamothe deja, eske Laurent Lamothe deja angaje yon kabinè davoka pou ke suivi ka fèt nan kestyon e sanksyon yo pran kont li a e ke gouvènman kanadyen pran kont li? Eske ou gentan gen yon firm avoka kap travay sou dosye sa a? Sa se la mwendè choz. Sa, byen sur, byen sur ke wi. Non, si se pou sa, nou pral defann tèt nou kòm sa dwa, dayè, nou pa janm sispann, nou pa janm sispann fè sa, ok. Sa se yon lòt akizasyon ankò ke yo fè, ke li pral defann li, paske jan m di w lan, tou manti pa rann fon. Sa vle di ke si yo vin avè yon akizasyon, nan yon peyi, nan yon eta de dwa tankou Kanada, E Kanada son son son si son eta de dwa li ye, lap konnen ke li pa ka fè nenpòt akizasyon kont nenpòt kiyès san prèv, san menm yon endis. Epi epi se sè kwa le motif. Kisa ki tap motif lan la a? Yo pa menm gen motif. Yo jès e lè map tande, mtap tande yon mtap tande yon yon depite tap pale talè a ki ta ki fon plon gaye paske an kesyon jistis ka ka chak moun li diferan youn de lòt. Ou pa ka ou pa ka ap fè dè entèvyou epi ou di epi wap voye monte fòk ou vin avèk dè dè endis presi ki depite sa ki depite sa sou chak moun ki depite sa non m pa konnen son son moun ki voye ban mwen sou sou whatsapp m pa yon depite m pa konnen si son depite ayisyen kanadyen m pa konnen. Ok vrèman dènyè kesyon Laurent Lamothe èske ou gen ou gen de byen nan peyi kanada ou gen avwa nan peyi kanada. Maten m te reponn kesyon an nan Le Point an. Non, m pa genyen. Ou pa genyen Kanada? Non, m pa genyen Kanada. E Etazini pa repwoche ou anyen nan plis? Sa vle di administrasyon amerikèn nan, yo pa repwoche ou anyen? Guerrier, mwen di w, Laurent Lamothe Laurent Lamothe pa nan kesyon kidnaping, pa nan kesyon gang, pa nan kesyon blanchiman, pa nan kesyon de kriminalite. Laurent Lamothe goumen kont bagay sa yo e tout moun konnen l. E tout moun, jan m di w lan la, mwen menm sa m twouve ki dwòl la, se ke fòk moun sispann nan ipokrizi nan peyi a. Paske tout moun konnen kiyès ki è le kreyatè dè gang. Kiyès ki kreye gang nan peyi a? Tout moun konn kiyès yo ye, fò n pa pè di l. Tout moun konn kiyès li ye. Kiyès ki kreye lame ti manchèt, lame wouj, kiyès ki kreye yo? Èske se Loran Lamòt ki kreye yo? Oubyen se Loran Lamòt ki goumen kont yo? Fò nou serye mezanmi. Non men Loran pa sèlman gen lame ti manchèt e lame wouj non. Paske la a kounye a genyen gran ravin, gen gran ravin, gen vilaj. Ou konprann? Wi men lè m te la, kounya la men pa bliye gee sa fè 8 an, sa fè 8 an ke m kite pòs de premye minis lan, sa fè 8 an m pa nan primati a ankò. Donk jounen jodi a m pa ka responsab, eskize m wi Guerrier, eskize m wi men m pa ka responsab lè m te la, tou sa m ka di se lè mwen te la, lè m te la Pa t genyen tout gang sa yo, tout pwoliferasyon de ensekirite sa a, pa t genyen tout soufrans sa a ke moun yo ap ke moun yo ap sibi jodi a de kidnaping, de pè sòti lakay yo. Pa t gen bagay konsa. Antouka Laurent Lamothe. E sa a fò n rekonèt li. Enhen ban mwen ban mwen ban mwen swete ou ban mwen swete ou deja bòn chans piske ou pral genyen pou w al jere kesyon sa a nan tribinal Paske se vre ke ou pa la peyi an la e ou pral genyen pou jere sa dan tribinal de preferans paske la sa pa sa pa briding nan desizyon Kanada pran an e ansanm dentèvansyon ke w fè yo men nou pral swiv dosye sa piske ou menm ou deja anonse klèman ke kabinè davoka w pral fè swivi sou kesyon sa ou deja mande pou yo kominike w e dosye a pou kapab wè de kwa il en est. Mèsi. E m mande tou e m mande tou e e e e pa bliye tou Sa k pi enpòtan an, se ke mwen mande, anplis de tou sa, mwen mande pou ke yo fè yon ankèt entènasyonal neutre sou kesyon finansman gang anndan peyi a. Mèsi anpil Laurent Lamothe, a byento. Mèsi anpil Guerrier Henri, mèsi anpil ou tout oditè oditris Bougante la Parole yo. Mèsi anpil. Mèsi, mèsi Laurent Lamothe.